Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon lendi 27 mars 2023 gro bigop a tout moun ki ap tande nan Haiti sila ou ki al etranje merci pou atansyon nou e se parti pou les infos gen yon sitwayen non li se kenol kapitèn Manm gwoup Kraze Baryè, daprè lapolis, ebyen yo mete men sou sitwayen sa a, pandan li t ap sòti nan vil Okay, nome Kenòl Kapitèn alyas Kato, entèpele pa bak dcpj, nan kad operasyon ki sipòte pa bri, dimanch 26 mas 2023. Nan Channmas, nan kad ankèt sou asasinay Marie Gauthier Franklin ak anlèvman mari li Jean Franklin, tou 2 se sitwayen ayisyano-ameriken. Alaswit zak sila ki fèt lakay yo, viktim sila yo nan Tabar 68, vandredi 7 oktòb 2022 pa bò kote gang Kraze Baryè dirije pa Vitelòm Inosan, Kenòl Kapitèn li menm te refije li nan Okay, Departeman di Sid. Kenòl Kapitèn alyas Kato se prensipal enstigatè zak sila a e denonse pa David Joseph alyas Ti Blan li menm ki se manm gang Vitelòm nan ki deja jwenn arestasyon li, li nan men lapolis. Se te nan dat. 27 fevriye 2023 nan Tòsèl pandan yon operasyon tònad 1. N ap raple ke nome Stevenson Charles, Fanfan Jules, Fania Julien ansanm avèk akolit yo lapolis ap chèche yo se biwo afè kriminèl bak yon antite nan direksyon santral polis jidisyè ki ap chache moun sa yo pou menm enfraksyon yo. Lapolis dejoue yon kidnaping dimanch 26 mas 2023 a nan zòn Sent Ann ki nan santrevil Pòtoprens. Dènye semèn sa yo lapolis nasyonal Dayiti li menm reyisi fè echèk ak bandi yo ki ap tante reyalize plizyè ka kidnaping notamman nan nivo rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Pandan entèvansyon lapolis plizyè malfra yo menm mòtèlman blese nan echanj de tir. Yo sezi zam afe ak minisyon epi tou lòt materyèl ki konfiske patikilyèman nan Poste Marchand. Rezilta sa a se fwi nouvo plan sekirite ki elabore pa bò kote lapolis nan kad dènye reyinyon kòmandman ki òganize sou lidèchip DG Frantz Elbé. Lapolis nasyonal yon lòt fwa kontinye mande kolaborasyon popilasyon an pou kapab kontinye batay kont bandi kap simen la twoublay nan peyi a. La polis tande non, wap fè jefò se vre, men pa bat lestomak ou non panse ke pandan ou dejwe yon tantativ kidnaping yè, ebyen eh bandi kidnape 9 moun. Ou konprann? Ou dejwe youn, bandi kidnape 9. Sa vle di se poum diw ke ankenn twou pa bouche. E si w fè tantativ pou bouche yon twou, Ebyen gen plizyè lòt twou rat la kapab pase ladan l, nèg yo kapab fouye. Se pou m di nou ke sa k ap pase nan peyi Dayiti la a, fòk yon moun ou fè trè atansyon. Sa k genyen nan peyi a la a se yon fason pou di tout Ayisyen degaje nou ale. Men gen yon grenn bagay, m di nou sa klèman, si yon moun ou rete pènye, ou rete tòsèl, ou rete gwo jan bwa lendi, gen yon lè k ap rive se nèg yo k ap di w, Sòti. Ou wè kounye a yo vini, yo poko vle mete n deyò. Se kèk kay nèg yo ap pran. Men gen zòn depi w ladan l la, y ap di w sòti. Koulye a, men sa pou w konprann. Si w nan zòn sa yo, yo aplike pou ou, ou prale Etazini, aksepte ke w pèdi kay ou. Paske gen yon grenn bagay pou n konprann, lavi li enpòtan ke tout lòt bagay. Nèg Vitelòm yo. Pa bliye m te fè on emisyon pou m di nou ke nèg sa yo gen yon lojik. Pa egzanp, si yo gen yon pwòch ou ki vann on kay, pwòch la vann otèl, vann ou on kay, pandan sitiyasyon sa dejenere la, nèg yo just antre, yo fè w kite kay la, yo pran kay la epi yo remèt moun nan l. Moun nan fè deal avèk yo. Se sa k ap pase la nan anpil zòn nan peyi Dayiti. Si on moun gen yon bandi ki byen avè l, Depi w wè ou rete nan zòn sa yo ou an danje. E se pa sèlman moun ki rete nan zòn sa yo paske gen anpil zòn lè nèg yo pote boure nan zòn yo. Dènyeman la a ban m di nou sa nèg Vitelòm yo fè. Tande byen wi! Pandan nèg yo pote boure anlè a, nan premye pote boure an, nèg yo rive nan yon kay gen jaden bannann, gen bèt. Nèg yo mete moun yo deyò, yo antre. Nan lakou a, yo koupe bannann, yo pran poul, yo fè manje. Lè fini yo bwè kleren. Eske nou konprann? Sa vle di ou menm ki gen chans ou pa rete nan zòn nèg sa yo ap sakaje, di Bondye mèsi. Kounya la, nou pa di tèt nou kòmsi li pi fasil pou yon nèg viv Site Solèy, li pi fasil pou yon nèg viv Gran Ravin, li pi fasil pou yon nèg viv Tibwa, li pi fasil pou yon nèg viv. M ta kapab di Kanaran. Pa egzanp, si yon nèg ap viv nan Petyonvil la, ou gen anpil pwoblèm. Ou gen anpil pwoblèm paske ou pa konnen kilè ap gen yon pote boure. Se konsa bagay la ye nan peyi Dayiti. Sa vle di ki sa? Sa vle di, Leta fè nou abi. Wi, Leta, nèg ki te pase yo, yo fè nou anpil abi. Kounye a la m wè gen yon kestyon k ap ravaje entènèt la. Kestyon ki di. Eske Aristide inosan pa rapò ak sa kap pase nan peyi an? Se yè map fè diskisyon ak yon zanmi, epi nap evoke kelke pwen, li di m, a sa se lè te gen peyi. Men to ou ta gon lè, ap gon ti peyi menm a 15 pousan. Tande byen sa m pral di nou an. Mwen di non Aristide pa, euh, koupab. Men nan. Eksplikasyon m pral bay nan analiz m pral bay, w ap wè ke gon sètèn kilpabilite de Jean Bertrand Aristide. Ban m di nou yon bagay, si, wè jan peyi a ye la, si yon nèg tankou Jean Bertrand Aristide, se li menm ki te gen yon pouvwa pou 30 an, pa egzanp jodi a la a, Aristide te la toujou, nou t ap gen yon peyi tankou Kore di Nò. Nou t ap gen yon peyi kote ke asasinay, tòti. Se de bagay moun ta pral viv nan televizyon. Konprann byen wi. Yo ta pral filme w an dirèk. Sou Jean Bertrand Aristide, pot ko gen telefòn pou kapab filme krim. Men te gen anpil krim ki te konn ap fèt. E sou Jean Bertrand Aristide, se te sou sèl prezidan, kòm si prezidan an li menm li pale ak bandi an. E bandi yo se te pitit li. Figurez-vous bien, se te sou Aristide wi. Tout bandi pral travay nan bwat leta. E bandi sa yo silvouplè, se de nèg ki pa bezwen prezan nan travay. Se te sou Aristide, bandi ap antre sòti nan palè nasyonal. E menm chèf sekirite palè nasyonal pa kab pale avèk yo rèd. Konprann byen wi. Se te sou Aristid. On nèg kòm si ki gon grenn zam nan men ou. Aristid fè w konprann kòm si ou egal ak yon nèg ki te pase menm 30 an lekòl. Donk sa vle di ou wè rejim sa a se li menm ki vin ak kestyon bandi. M anvi poze tèt mwen kestyon kounya pou m di si pat gen bandi nan peyi an. Aristide pat pati kite anpil bandi eske Martelly ta pral antre nan lojik bandi an menm lè li te gentan gen ti baz bandi legal li kounye a kisa nèg yo fè konprann byen wi e si m ta kontinye toujou pou m di ke se te sou Aristide yon bandi mete kawotchou nan tèt yon komisè pou l egzekite l donk sa vle di Aristide ka pale lòt koze, men kestyon bandi an, li pa kab pale de sa. Men gon bagay pou nou konprann, nèg ki vin apre Aristide yo, yo fè pi mal. Yo fè moun panse ak Jean Bertrand Aristide. On nèg kapab poze tèt ou kestyon pou di si Aristide te la, bagay la pa tap konsa. A la sèl diferans, gang yo, depi y ap goumen, papa pale, yo tande. Lè yo bezwen fè lajan, yo pete de twa bal la nan geto a, papa voye lajan pou yo. Men kite m di w, kòman w ta fè nan yon peyi yon nèg pa t kapab pale de Aristide, depi w pale de Aristide yo vin boule w, yo vin touye w. Mwen menm. Nan epòk manifestasyon. M sòti. M al nan manifestasyon. Lè m ap vini, m oblije chache yon mayo Aristide met sou mwen paske m pa t nan Aristide la. Mwen menm m pa janm gon prezidan m renmen. Paske Aristide la t ap pwone kòmsi vyolans nan mitan pèp. Ghetto komsi pou youn ap asasine lòt chak jou non m pat nan lojik sa kounya la kisa Martelly fè Martelly vini kisa l fè Preval vini ou wè Preval manje de twa men Martelly vini l fè gang pa l konprann byen wi e l tèlman fè gang pa l li tèlman jere bagay la byen pi fò nèg ki te la ki te gon afinite lavalas li pran yo wi. Li pran yo. E jounen jodi a la a, peyi a gangle. Ou vin jwenn Vitelòm, ou vin jwenn Lanmò San Jou, ou vin jwenn Izo, ou vin jwenn yon pakèt lòt bandi ki pran nesans. Kounye a la a gen yon grenn bagay, e sa fè m pa p kritike Aristide nan kesyon bandi an, gen yon grenn bagay m te vle wè. M te di tèt mwen ke yon nèg tankou Michel Martelly ki gaspiye yon pil lajan Petro Caribe E pèp la tèlman renmen l, ou pa kab pale mal de li. E sa k fè m pa. Se pwoblèm sa m gen ak pèp ayisyen. Kòmsi ou di bagay la, ou wè l, li reyèl, non. Se pale, e bouch ou w ap fè fè bòkyè, ou pa vle wè Mateli. Men kou Jovenel mouri an, tout moun sispèk parenn te ka nan bagay la. Tout moun di, a, misye s on move moun. Misye konsa, misye kite yo touye Jovenel. Eske nou konprann? Donk, Ayisyen an, se kite l mete pye l nan dife an. E pi lè sa a, kòmsi l a konprann reyalite a. Non, e pa ka konsa. Fòk nou mèy kale je nou pou nou konprann yon seri de bagay. Kale je nou pou nou konprann. Bon, banm di nou, nou pa panse si Michel Martelly, malgre se ton nèg ki t ap mache desann pantalon l tout kote, lè l te vin prezidan, l te konsyan ke li gon wòl pou l jwe ki pi gran pase l. Gen yon seri de bagay ki dwe antre an evidans. Nou pa panse ke si Michel Martelly te vini, pa t gen kòripsyon nan gouvènman li an. Zafè ensekirite a, li te mate bandi. Li te bay pèp la a manje. Li te konstwi kèk inivèsite. Menm lè se pa yon nèg ki te pase nan inivèsite, men ki vin kwè nan ledikasyon. Eske n konnen Mateli te kapab arete Aristid? Alò banm di nou yon bagay, kòm si, si te gen yon prezidan serye ki te moute, swa nan plas Preval ou byen apre Preval, yon moun ki t ap fè yon bagay serye ki fè pèp la renmen l, k ap panse peyi, Kòmsi jounen jodi a la a se nan taba Aristide t ap al klwatre lakay li. Non monchè! Non monchè! Aristide plas li t ap al nan kat miray. Men malerezman, se briganday nèg ap fè, tout nèg ap fè briganday. Men a tanzantan, Aristide kapab pale sou moun toujou. Bon men vye Mateli ap pale sou moun toujou. Men Aristide ka pale sou moun toujou. Privè ap pale sou moun toujou. Erezman gen de ki ale. Preval, ke mwen pap janm padone, epi Jovenel Moïse. Men elas, yo manje mòy. Paske l pat ka konprann ke l se ti nèg andeyò, gen de batay li pa fè. Lè w vini la w ap panse pou pèp, se pèp la w met devan. E pa w k pran plas ap redye a anvan. Se pèp la k pou devan. Pèp la te dwe boukliye w. Men ou mal fè batay ou paske ou te gentan nan kleng k ap bre san an. Epi, ou menm sèlman k ap ap goumen kont tout vanpi an e ou montre ke ou ba yo do. Non, li pa t ap osi fasil. Donk, ofinal, konsènan dosye Aristide la, se pou m di nou, Aristide gen rezon pou l kontinye pale, pou l kontinye bat lestomak li, pou l di sa l vle paske peyi ki pa genyen. Nou pa t ap janm fè peyi. Si n t ap fè peyi, gon pakèt nèg Mateli t ap gentan dèyè bawo. Aristide tap dèyè bawo, Preval m pa konnen kòm li mouri nou pa site nonl e Jovenel menm bagay la lè sa anpil moun tap respekte peyi dayiti antouka mèsi la famiy kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.